Koripsyon afekte chak grenn nan nou. Li lakòz mwens kòb nan pòch chak Ayisyen. Koripsyon frennen kwasans ekonomik, nwi bon fonksyònman Leta, gagote konpetans ak resous. Koripsyon fè antrepriz pè envesti nan peyi a, ki lakòz mwens moun jwenn travay. Resous natirèl peyi a, se pa popilasyon an ki benefisye yo. lapolis ak lòt sèvis ki la pou sekirite popilasyon an febli. Ofinal, popilasyon an, peyi a, antrepriz yo, pa ka reyalize potansyèl yo. Menm jan nan foutbòl se pèfòmans yon ekip ki fè l kalifye nan koup dimonn, se pèfòmans yon peyi ki detèmine avni l. Men, jan koripsyon anrasinen nan sosyete a lakòz yon pèfòmans nasyonal medyòk. Depi plis pase 50 lane, ekonomi peyi an pa ka dekole. Goud la prèske vo mwatye sa l te vo an 2010, lè n te fèk soti nan yon gwo tranblemanntè. Epi jodi a, nou pami peyi ki pi kowonpi nan monn nan. Koripsyon se yon pwazon pou yon sosyete. Nou pa dwe kite li vin nòmal. Rive sou anba tab pou achte, pou pataje eksperyans ou.